Bri kouri nouvèl la gaye chèf gang Babekyou misye pral poze kandida mèdam e mesye zanmi fanatik ti vi lakay ayiti pwen kòm yo Ebyen, se yon nouvèl ki fè anpil moun etone men kap kesyone tèt yo kap di bon kisa Babekyou panse l ye nan peyi sa a aprè yon chèf gang kap mache asasine moun agoch adwat, mache kidnape, vòlò afè moun, jounen jodi a ki gen avi de rechèch dèyè l. Ou tande ki di w ke li pral poze kandida medam se mesye nou poko konn si se pou majistra, si se pou depite, si se pou senatè, si se pou prezidan pèsòn poko konnen men babekyou misye bèl e byen pral nan eleksyon nan jou kap vini yo la si tout fwa eleksyon ta posib nan peyi sa jan nou wè ayiti ye la eske eleksyon posib nou pa kwè sa ebyen medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo babekyou misye pral nan eleksyon nou poko konn pou ki pòs men towo a li menm ki deja ap chèche yon jij la pou retire avi de rechèch ke l gen dèyè l nou konnen depi sa fè kèk tan la ke babekyou gen avi de rechèch sa e lapolis konnen ki kote misye ye e l menm bloke vare bloke peyi a e pèsòn pa janm mete babekyou anba kòd Antouka Ayiti sa a se yon peyi spesyal, nou pral envite w gen plis detay konsènan sa k ap pase anndan Kwadèboukè ak Tòsèl, Babekyou li menm la a ki deja e parèt pwent tèt li la pou l al nan eleksyon, e gen Vitelòm la a nan Tòsèl k ap fè lapli e lebotan, e Lanmò San Jou menm 400 mawozo k te fè kwè l Etazini, antouka bagay yo anpil mèdam e mèsye nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa a, bòn ekout tout moun. n ap tounen. Pandan tout rès semèn nan, nou p ap egzajere, men nou prale, paske twòp dosye nan peyi an, si nou pa pale, ane a ka pase, gon pakèt bagay ke, paske si nou kite ane a pase, gon seri de dosye nou pa pale de yo, Ebyen n ka chanje ane a epi nou tou nou tou bliye yo e se yon pèp ki bliye tèlman vit epi n bliye yo kounye a w wè nèg si w wè poul boukannen kounye a m pral vin sou sa wi ki gentan di w la a w wè mwen menm m gentan mete w devè a aktive pou n konnen ki avoka vagabon ki pral defann poul boukannen nan tribinal m gentan gen aktive w devè a sou li paske m di w gen de bagay nou pa ka nou pa ka jwe ak yo ankò nan peyi a. Nou pa ka jwe ak yo ankò. Ok? E m pral montre n talè sa ki tray nèg yo ap fè machann yo pase. Kounye a m tande misye k ap di w ke e li bezwen wete avi de rechèch dèyè l, li ka kandida e sitwayen l ye. E li ka kandida. Sa di pa etonan pou l boukannen kounye a ap travay kandidati l. Ba m di w gon medya, e medya ameriken wi, m t ap gade yon bagay sou li ki di se misye ki dirijan opozisyon an Ayiti. Ou konprann sa m di w? S on peyi difisil. Eben koute. Mesye ki sou ekran la, patnè sa ou wè k avèk chemiz nwa, avèk ti bay blan ladan lan, son mesye ke non misye faktyalite deja. Mwen menm pèsonèlman, m te site non misye, lè sa misye tèlman panike, Ke n ap gade sou ekran la a, premye patnè ou wè ki anfas ti jèn ki a mayo woz la. Etzer Dorlean, misye responsab yon baz ki rele baz Tèt de Mò. Kèlke swa moun ki nan zòn Santo, ke l te 17, 19, jiska 22, nan zòn anba, nan tout nan bannann, tout marasa, lap difisil pou pa konnen Etzer Dorlean. Etzer. Mentnan, men ou konnen anpil fwa nèg sa yo jan yo fonksyone, yo fonksyone nan sans ke yo responsab zòn. Sa vin fè yo gen kontak lidè politik e gon pakèt dirijan politik vre ki abitye chita ak misye. Sa di misye gen kontwòl yon pakèt nèg tou nan Kwadèboukè. Men, youn nan erè ke anpil nèg yo fè, nèg ak zam pa janm zanmi moun vre. Nèg yo zanmi lajan. Sa vle di ou gen dwa jodi a gen yon gwoup nèg ak zam ki pwomèt ou yo ap garanti sekirite ou. Paske ou ofri yo yon sòm lajan. Sa ka rive gen yon lòt gwoup ki ofri yo plis, se gade w gade w wè yo trèt ou, epi yo ale jwenn lòt gwoup ki ba yo plis kòb la, paske se lajan yo bezwen yo menm. Yo pa zanmi moun vre, e dayè yo konnen, dayè sosyete a deja rejte yo, pa gen kenn kote yo ka travay, yo pa ka al sou moun, ou konprann sa m di w? Sa vle di ke, e, se sa, se lajan yo fè. E ben, Etzer, Misye kòm tèt de pon ki responsab tèt de mòr, ke m te pale sou bay sa deja, pa gen ken bandi lòt bò a ke Etzer pa gen kontwòl yo, nan sans ke kòm si l pa konnen yo. Dè gen yon pakèt ti moun tou ki leve nan men misye, ke l konnen. M sonje m te pale pa egzanp sou espas ke Dominik te konstwi lòt bò a. Alò Y nan site Doudoun se misye ki te bay mwayen, te bay materyo pou yo te fè l. Yon ti parantèz konsa. Se pou m di w ke misye pa gen tout nèg yo, yo konn misye sa te fè. Yo te fon tantativ kidnape misye deja. Apre sa, lè gwo chèf yo wè se misye, epi yo libere misye. Men sa fè kelke tan, gen nèg yo ap reproche, alò lè m di nèg yo, paske nan zòn plèn nan, depi w nan santo, depi w travèse site doudoun, depi w nan santo 17, 19, gen 2 gwoup, e se sa k te mennen batay, chen mechan 400 mawozo. Paske gon blòk 400 mawozo kontwole, gon blòk se chen mechan ki kontwole l. Gen plizyè nèg ki tonbe deja pou baay sa, kafou marasa syo tou, paske gen nèg kap jwe sou plizyè tablo. E se sa anpil nèg te toujou kritike Etzer Dorlean pa egzanp. Bon, misye toujou di l se yon notab etsetera nan zòn nan, ok, brèf. Men, gwoup chen mechan kritike misye paske yo di misye se asosye 400 mawozo. Paralèlman, gen nèg tou nan 400 mawozo ki di ke misye la fonksyone a nèg chen mechan. Ok. Mètnan, sa son ti detay ke m pap retounen sou yo, men m raple n sa, pou moun ki sonje m te pale yon fwa de Etzer ki nan tèt de mò. Dayè nèg la rele yon baz tèt de mò. Son lòt detay. Jodi a fè plis pase 9 jou, sa fè anviron 10 jou menm, depi Etzer nap gade sou ekran avèk 2 ti jèn sa yo disparèt kwadèboukè. Se gwo bagay map di la wi. Ti jèn sa, sa wè t parèt ki a ti mayo woz la t kenbe bagay nan men l lan, misye gen sèlman 17 an. Ti jèn sa, pa n ti jèn wè ka ti bagay ki an fas Edzer ke m mete pou imaj lan, misye gen sèlman 17 an selon enfòmasyon ke mwen jwenn. Dezyèm nan, bon, eske m pa sonje misye antre ou pa rantre, m sonje misye te vin kòmante yon lè anba imaj mwen, ki t ap defann tonton l, Etzer. E ben, tou lè de se neve Etzer. Ta sanble yo te nan machin ak Etzer, nan zòn Duval yo, e bandi ak zam pwente sou yo, yo pati ak yo. Sa ye anpil wi. Depi lè sa a, fanmi an pa janm gen nouvèl yo. Gen enfòmasyon ki fè kwè se ta nèg Vitelòm ki ta pran yo. Gen lòt enfòmasyon t fè kwè se ta nèg Chen Mechan ki ta pran yo. Gen menm enfòmasyon ki fè kwè se ta yon patwouy lapolis ki ta pran yo. Men, ke l te lapolis, ke l te chen mechan, ke l te Vitelòm, sa t sèten, sa fè di jou deja, ke ni Etzer ak de ti jenn gason sa yo ki se neve yo, yo sòti yo pa janm rantre e pèsòn pa gen nouvèl yo jis moman nap pale la a Bonsoir Haïti Bonsoir le monde. Un grand merci à vous. Misye nap gade sou ekran, misye son polisye. Gen moun ki di misye son ajan 4, m pa konnen grad misye, men son polisye dcpr. Dcpr se direksyon sikilasyon polis woutyè. Alos, presizyon, gen moun ki souvan di direksyon santral, non, direksyon santral se pou la dcpj. Men dcpr se direksyon sikilasyon polis woutyè. Misye se yon polisye ki afekte nan sikilasyon selon premye eleman enformasyon ke nou jwenn de li. Misye se neg ba delma, misye se neg delma 2. Men se pa neg ki kon nan zagri bay dapre sa m aprann. Misye. se Delma 2 li leve, men misye abite nan 28 la, Delma 28. Gon zanmi ki di m se ajan 4 li ye, ok, merci Azor. E ben, avan yè, misye soti li pa rentre. Humm. Eske n sonje m tap fon emisyon pa lontan la a, map di polisye yo pou yo trè pridan, paske nan dènye moman yo gen anpil antèn sou anpil polisye. E sitou polisye ki pa ta kòm si rantre nan seri de detay. Gen antèn sou nèg sa yo e gen anpil pridans pou yo fè. Polisye sa a, misye sòti l pa rantre. Ki kote misye te ye? E se sa m t ap mande wi dirijan yo. Nou pa kapab dan 2022 pou yon polisye gon chèk nan menl li oblije se nan bouch lanmò pou lal travèse pou lal chanjel sa pa sa pa li pa nòmal mwen menm kotem chita la voye yon chèk ban mwen m jis ekri non mwen m andosel epi m pran telefòn nan monte sou bank account mwen akawont bankè mwen epi m jis fon klik epi m depoze chèk la. Epi lajan m disponib, m pase pran l nan nenpòt ATM. Son peyi difisil, tout bon wi. E sa t peyi a difisil la wi. Paske tout ti detay son liks. Misye al chanje chèk li nan bank santral. Nou konnen zòn sa li kòmande pa 2 gwoup men nèg ki plis baze yo anba se nèg krache dife yo sou yo tou. Paske se menm jan nèg yo te gaspiye kòmandan, kòman misye rele ankò, patnè e nan site a, vilaj solidarite a. Kòman misye te rele ankò, se menm jan yo te gaspiye misye. Rena raple m non l anba emisyon an la ok kòman yo te gaspiye misye ki te misye tap travay kay Jovenel Moïse misye son ajan usgpn kòmandan Gabo kòmandan Gabo se menm jan nèg yo te gaspiye misye ebyen misye sot chanje chèk lan jisteman. Depi lè sa a, enfòmasyon nou resevwa, bandi ak zam ale ak mizye. Selon premye eleman enfòmasyon yo, se ta mesye krache dife yo ki pran. Mwen menm pa gen evidans ke misye mouri, men tout enfòmasyon ki pataje, yo di misye pa vivan. Sof ke m pa gen eleman k pwouve ke yo tiye li, men yo di misye pa vivan. E pi, m al chèche yon ti detay pou m wè, eske misye son nèg ki kote l soti. Yo di misye se nèg ki leve la nan Delma 2, manman misye pase an pil mizè avè li, E ta sanble se sèl misye manman l genyen kòm pitit gason. Pandan m ap pale avè w la, misye li gen yon ti gason ki ka petèt genyen 5 ou 6 an. E madanm misye akouche, preske akouche. A di madanm ni ansent. Madanm misye preske akouche. E l gen yon ti gason ki ka genyen 5 ou 6 an deja. M kwè se 22 zyèm nan m pat gen chans fè fòmasyon pou yo nan zafè sikilasyon e sitou avèk kòmandan Janprevil Kastro dènye nèg ki plis konnen nan domèn sa pase sikilasyon nan peryòd lan depi lè Kastro yo wete l la yo vin mete Wil Dimanch blofè epi l tou kraze sikilasyon plat s on peyi difisil e sa k fè w wè m pa janm padone nèg tèt kale yo wi E yo pa fonksyone a moun ki konnen. E depi ou konnen ou pa prete bo kote volo sa yo. Ou konpren? E ben, e wi, e Lionel Lazarre di ke wi sina po a, misye son 18 yèm promosyon, son ajan 4. Donk, eske, Konbyen polisye ki gaspiye la? Non non nenpòt 54 la, 55 ou 50, eh se gen tou gen yon la sot mouri la, non nenpòt 54, 54 polisye ki mouri la pandan tan sa ap ane yo la, m kwè sa, m kwè sa wi. Eh e pa sa si na pou wè, m kwè l te sot yon bagay sou sa. Kòman, ann imajine ke m te menm pwopoze nèg yo, mesye, o kòmandman polis la, CSPN, Ariel, ou pa itil anyen nan peyi a la, o mwen, si gen polisye kap ba w sekirite, o mwen, gon minimòm respè pou yo. Kòm m pa konn kiyès ki nan sekirite, paske nèg m wè dèyè yo, m pa kwè yo fin bon moun. Dayè, nèg ki responsab sekirite misye pa fin bon moun. E, nèg sa, misye, li pa fin bon moun. E, dayè, m gen dosye misye nan pla menm. Ou ma retounen sou dosye sa. Gen nèg yo te bagay nan move dil deja, move zafè, pil koze wi. Yo pa fin bon moun. Sa di lè w gen nèg ki responsab sekirite w yo pa fin bon moun. M pa bezwen di w pou rès yo. Ou konprann sa m di w. M ap vin sou detay sou misye a nenpòt lè. Ou konprann? Tande. Enben, Ariel Henry, omwen, fè sa. M te di nèg yo mesye, kòman nou imajine, menm si pa kapab genyen yon ATM nan chak komisarya, men nan gran santral yo, tankou nan baz Udmo, Simo, chak kote yon gwo komisarya, tankou a Petyonvil, e gen omwen genyen youn ou de etyèm, e lòt bagay. Se paske, bon, yo di pa gen kouran, men non, depi, se paske pa gen volonte. Pa gen volonte pou fèl. E lòt kote t gen nan bank yo t gen ATM nan bay. Yo ka planifyel. E pon bay gratis li ye non. Lò gen eti. Nèk ki gen gwo biznis yo tou. On market. Se paske nèk yon paket kripya yo fonksyone an koukou rat wi. Kom si gwo market yo. O mwen ka meton ATM ladanl. Se pa yon bagay gratis li a, nèg la rantre kat li, l ap peye yon 2 dola, yon dola pou l ka pran kantite kòb l ap pran an. Sa di pa gratis li ye non. Se paske nou fonksyone an kokorat. Se yon peyi kòmsi menm nèg ki swadizan gen lajan, yo an mòd grapyay, yo an mòd kokorat. Nou vin kokoratize tout Ayisyen, tout sitwayen. Se sa k fè lè w wè gen yon Ayisyen ki rantre nan yon peyi, li pa anvi tounen Ayiti. Paske l di a e pa kote moun ap viv monchè. Ou konprann? E nèg la kounye a al jwenn ti dlo glase l, li wè li wè l nan flat screen, li epi ou wè l ap dòmi, li pa janm wè kouran, li pa janm wè yo nan bayo pran kouran, bay kouran pran kouran. Ou konprann sa m di w? Epi l tou gentan bliye bagay Ayiti a. Li bliye bagay konsa. Donk se yon peyi difisil tout bon. Bon, antouka, ann kite sa, men m panse ke si Ayiti, si polisye yo pa ranje yo, Finalman, majorite polisye ap tonbe anba bal bandi. A bon, ok. Bon, gen lèt detay toujou, wi. Gen koze toujou, wi. An ale la, paske la nan polisye te pèdi, gen moun ki pèdi toujou. Gade sou ekran la, la wè la son gwo dosye ki sou ekran la. Se yon gwo koze sou ekran moun ki sou YouTube ak Facebook. Alòs, si w pa sou vrè paj TT, pafwa w pa ka wè a tan lòske m di w gade w ap wè imaj yo sou ekran an. Dezole bro hein.